Bonswa tout moun, non pam se Dolvy Destiné e pale anpil chou antre lakay ou, nou avèk 2 gwo atis NG mix, Vag lavi, se 2 atis sa yo kap byen pase moman an la, mwen se m avèk atis yo, yo pral prezante yo pou yo di kiyès yo ye. NG sa kap fèt? Nou poze pale anpil Cho NG mix vag lavi Jodi an sou chanèl sa Nou pral fè anpil lòbèy la Big up tout fanatik NG mix vag lavi Pale anpil Cho Vag lavi Ou talè banm met 38 la la M pran 12 la Wi e sak gen la Pale anpil Cho Nou konnen l deja Nou sou chanèl la la Nou pral pale anpil koze ou konn bagay yo Cho k pi cho ke Cho sa. Chokola l ye men l pral pi cho. Angie vag lavi nan zòn nan pral mal alèz. Alèz, premye bagay m ap pran, m ap touche la a, se te kolaborasyon nou. Kòman nou fè k fè kolaborasyon sa a? Piske m konnen nan moman sa a, li pa fasil pou 2 jèn met tèt yo ansanm, pou yo fè kolaborasyon sa a, pou y ap kraze yon peyi konsa. Bon, e pou m kòmanse, bon, n ap fè yon ti rale tou piti. E pou m kòmanse, bon, tout moun te konnen deja N-Gmix Vag Lavi nou t ap fonksyone avan, epi te vin gen ti bagay, ou konprann. Chak nèg te kanpe nan bò yo. Epi n te jwenn gen yon zanmi nan staff lan ki rele Fadmix. E chak fwa Fadmix wèm li di Angy sou fon kolabo ankò ou menm avèk vag lavi lap mache epi de menm tou Fadmix al kot vag lavi li dil menm bagay la epi yon bon jou nou deside met tèt nou ansanm epi nou vin jwenn sak fèt la ou konprann ou konprann si nou ta pran poun rakonte yon pakèt bagay ou konprann cho a patap fini pale anpil chou. Ok mesye e parapò de mizik nou lage a la e nou prale a. Kote nou jwenn enspirasyon sa a? Kiyès ki vin avèk ide sa a? Bon e bon banm eksplike pati sa byen li enpòtan wi sa yon trè bèl kesyon li ye jodi an map eklèsi li e nap pran ti tan poun pale de mizik sa tou ou konprann e ide a e mwen k vin avèl. Lè m pale de ide a m vin avè li, m gen yon mizik m te tande, tèlman m renmen mizik lan, e Vag Lavi t avè m pandan n te nan stidyo, epi Boziman te la tou, m fè nèg yo monte machin nan, m di bon mesye m pral ba nou tande yon mizik la, sa n panse si n ta fè yon mizik konsa ki enkane nan lespri moun yo k pa janm fini? Nèg yo di, Ebyen NJ, ou gon mizik la, atis nou ye, kot mizik lan? Epi pandan m chita nan machin mwen konsa, epi m bay nèg yo tande l. E pandan nèg yo tande l konsa, nèg yo kòmanse ap vibe, ou konn atis lan. Ou konprann? Epi m ap tande nèg yo, epi de la etan, nou fin vibe, chak nèg jwenn pati pa yo, epi tout nèg al lakay yo. Epi vag la vi rele m li di bon Engie sa w panse de refren an misye voye refren an ban mwen epi e konsa n fè l epi m voye l bay Bouzimann epi Bouzimann fè aranjman pa l epi n al nan stidyo epi vag la vi ekri ou konprann epi pandan n nan stidyo n ap djanm konsa epi Bouzimann ap vin avèk ti bagay ou konprann epi nou fon anchènman ansanm mizik sa n reyalize l. Men an reyalite ide a, mizik la e mwen k vin avè l. Ou konprann? So, Vag Lavi li menm ki chante pati pa l la, bon ou konn ki moun Vag Lavi deja, s on nèg ki toujou ap enpoze l sou entènèt la, depi bagay la tonbe, epi Vag Lavi chante pati pa l la on jou epi Vag Lavi vin fè mizik la pou ekstansyon epi men ni. Men ap on tan wi. Big up Bouzimann, Vag Lavi and G-Mix. Men mizik la. Pandan w pale de Bouzimann nan, m ap tou vin sou pwen sa. Gen anpil moun kap pale sou entènèt lan yo di Bouzimann pa jwi it lan paske yo dim ke se yon it ki fèt a 3 men lè gen pwogram yo se menm jan mwen ou menm avèk Vag Lavi ki jwe pwogram yo men kòman ke nou konprann sa ki repons nap bay moun yo? Bon e lè yo pale de jwi chak moun. Nan vi an gen entelijans pa yo. Lè w ap gade Vag Lavi, Vag Lavi se yon nèg ki show off, ou konprann? Donk w ap gade Vag Lavi an fas N-G-Mix, w ap wè Vag Lavi li menm gen yon jan li fè bagay yo. W ap wè mwen menm lè m ap jwe gen yon jan m fè bagay yo. Bouzimann pa bò kote pa l, w ap wè gen yon jan l fè bagay yo. Si w ap gade sè dènye tan la, w ap wè Bouzimann nan yon pakèt afich kote w jwenn Vag Lavi, N-G-Mix, Bouzimann. Ou konprann? Gen de afich tou, w ap wè se N-G-Mix, Vag Lavi. Donk, afè moun yo ap di Bouzimann pa jou it la, fò n gade byen sa k ap pase sou entènèt la, ou konprann? So, mwen menm, gen de lè nou afiche ansanm, gen de lè se Vag Lavi NJ Mix, ou konprann? Big up pou Bouzimann! Vag Lavi, m ap vin sou ou sou pwen an. M ta renmen pou w eklèsi moun yo de sa k t ap pase, de lòt moun ke yo te di, e pa mwen non, ou te fè chante nan plas Bouzimann nan yon pwogram ke w t ap jwe. Bon, pou byen di w, ou konnen Ayiti ki jan sa ye, lè moun jalou. Depi yon djaz ap byen mache, yo wè kolabo a sere, epi tou nou vin tounen yon sib pou moun yo, w ap gentan konnen dyab la ap vin tante w. Pase yo gentan konn sa deja, pase sa k pi fèb la, yo gen dwa bon sou li, yo gen dwa jwe nan tèt li wi, men ofil di tan fò w konnen tou mwen m nan mitan djaz la, m son pwofèt jan m fè aparisyon m nan. Epi moun ki te pran sa, li pa t fòseman. Se bouzimann non k te mete l a la wotè. Ou konnen tou gen moun k ap mikse w, ou konprann. Pafwa tou, emosyon w konn fè w regrèt reyaksyon w. Moun nan sou lè nè, li sou emosyon epi yo di l fè. Li fè men e pa konsantman pa l. E nou te fè l konprann sa tou, jan n ap mache la a, jan nou solid la a, gen anpil moun ki sou ban. Y ap toujou vin tante epi sa k pi fèb la. L ap tonbe epi ofilditan yo vin fè. Dyab la ale epi l te panse l pral antre sou li fè w konnen m se yon pwofèt tou m di w. Demon an fè bò pa l epi nou rekòmanse bay yo. Ekip la ap travay n ap kontinye travay ki n avanse pa rekil. Paske n pa gen retwovizè pou n gad dèyè ankò avanse. Epi n ap avanse epi sa moun yo te panse a e pa sa. Sa yo te fè Bouzimann panse a tou se pa sa paske se yon fanatik ki nan foul la yon mizik ap fè it. Pati pa Bouzimann nan an premye, se li l ap toujou kòmanse, se li k entwodiksyon mizik la, se li l ap chante avan. Apre pou l jwenn pa NGMix lan, apre pou l antre sou pa m nan. A di mizik pa fèt san entwodiksyon, Bouzimann se li k alatèt mizik lan. Epi chak moun vann tèt yo nan yon fason. Ou konprann yo te fè Bouzimann entèprete l mal. Epi nou fèl konprann sa epi staff la rekòmanse konsa etchemay la e si tout etchemay la te ka konsa lè nèg a mal konprann yon bagay pase sa erè pi gwo pwofesè nan lavi se erè li fè w fèl pou w pa fèl ankò l aprann ou ou ka fè yon lòt mwen pap fè menm nan epi n atann nou en pi move pi rèd pi strong epi pou m ajoute e nap big up bouzimann bouzimann. Ok e daprè sa m aprann ke gon slogan kap mache nan lari an la e daprè sa m tande se pa nou menm ki vin avèl se pran nou pran n jan gou yo bon m ta renmen pou eklèsi moun yo pi byen e pou kiyès slogan an ye èske se nou menm ki vin avèl just fè moun yo konprann bagay yo byen reyalite a. Wè nou menm nou gen slogan pou 2000 an. Nou pap viv santan. Genlè map mouri m pap fin bay slogan. E menm jan a rad. Map mouri m pap fin met rad. E slogan tou. E slogan m pa gen fen. Li pa gen kòmansman. Ay di m pap ba w manti. E lè m ale. Kounya w konnen tout sa n manyen tounen lò. E depi n la tou nou moutre lòt yo pa tap regle anyen. E menm jan depi n vin yon slogan. Yon nèg ap chwazi di e pou li l ye. Men si l te pou li. E pa nou k tap fè yo tande l. Si w se. Pwopriyetè yon bagay, lokatè pa ka vin gen pouvwa sou li. Sa vle di l pa t pou ou vre. Sa vle di kesyon an reponn tèt li. Ou konprann? Depi l gen pri l pa chè, a pa la etikèt, ebyen l tou nèf. Depi chay bose l, li pa nèf ankò. Jamè! Men kisa n ap di Topson, paske m konnen gen moun ki di Topson ki vin ak slogan sa a. Y ap toujou di l dlo. Tout sa n manyen tounen lò nan moman an. E ditou, si n t ap pran slogan depi novanm 2020, n ap frape men nan 2021 la, jiyè, n ap mate toujou. Nou fè yon live, chak jou nou vin yon slogan diferan, nou pa repete sa k te pete. E di si n t ap pran slogan nèg, ou panse rezistans la t ap rive la? E n poko bay slogan non, n ap tcheke jiskaprezan. 2022. Moun anba yo pwofite rense. Tèt dlo a pral sal wi. Trè sal. Men èske n panse n ap mennen? Oh. Ou pa tande n poze kesyon an? Kiyès k ap mennen? Kiyès k ap mennen? E si w desan pwen? E sa yo, w t ap pèdi l? Kiyès k ap mennen? M panse moun yo ap gade, moun yo ap fè kòmantè kanmèm. Mwen menm m vle fè entèvyou sa avè w. Kiyès k ap mennen? Non, w a ka fè entèvyou. E mwen k pou fè l avè w. Non, mwen menm m vle poze w yon kesyon. Kiyès k ap mennen? Non, e mwen k pou fè l avè w. Mwen k pou fè l avè w. Ok, mesye, e m panse ke si yon jou, m panse nou menm a Tony Mix nou pa alèz, si yon jou Tony ta mande nou yon fit, Koman nap pran sa a. Jamè. Wè wap bon manti. Feat sa se nan dòmi m de nap sote m nap tou pèdi nwit. Lè w tande yo pèdi nwit e sak tap rele pèdi nwit. Koman w ka eksplike m sa. Men lè w pèdi nwit sa vle di je kale w pèdi nwit lan wi. Ou bat Nay san Nay pa fè w anyen. M tap bat Nay jou sa a pase m pap ba w manti. Jan m di w la, olye m senp sòlda paradi m pito kolonèl nan lanfè. Rebèl pou lavi. Alòs, ou pa ka bay aparans lyon si w gen karaktè chen. Rad tig pap bon pou chat. Yo sanble yo pa menm saz. Sa vle di w wè la a, mennen ret mennen, trennen ret trennen. Posede ret posede. Rich ret rich, pòv ret pòv. A di sa l ye a e li l ye. Di sa w vle, fè sa w vle, sa l ye a e li l ye. E nou k ap mennen. Ou konprann? Sa vle di la a, si pou nèg sa w ta ri mennen ankò, fò yo ta touche ke wòb la pandan n mete l. Ou konprann? Pou yo ta touche l, yo dakò. Men depi yo pa dakò, di n ap mennen, nou p ap ba yo priz. Y ap mouri dichaj. Èske wòb sa a gen yon sekrè ladan l vre? Sekrè a esa nap fè la nou vin ak lwa lap mate ou konprann epi kounya depi ou touche nou gen ay di sou pa nan bò pa nou an wap trennen pandan nap byen pase ou pral trepase. Alèz ok e m panse nap ka pote yon konsèy pou jèn animatè e DJ vag lavi di yon dènye mo e pote yon konsèy pou jèn animatè ki poko pase yo. Bon tout jèn animatè k poko pase yo respekte pi gran wap pwogrese lè yon nèg ap vini pa egri de li wè mwen menm m te fè 5 an poze tout sak tap mennen yo m aksepte sou nenpòt fòm li te mèt pa fò l te fò mennen ret mennen trennen ret trennen m te gen epòk trennen m epi m resisite ou konprann m ka di yon moun e la zam ye m resisite men. M pat takinen sak tap mennen non m rete map swiv kin avans pa rekil map gad wout la m pa fè bak non men sa nèg yo gen lakay yo lè yap vini yo pa respekte pi gran konprann wadèvè jan boul la frape nan kòw e gòl ou li l pa oto gòl tout sak tap mennen yo depi n tap mennen a prensip nap remoute ankò depi n pat sou woulib men depi n te sou woulib a e gèm nan pa gen woulib ok son de konn ekri mizik. Lè wap fè mizik nèg sòs sèlman lè yo gripe yo gen rim ayiti se pa konsa w fèl bal arive tribinal klaksòn pa fren bisiklèt pa boule gaz respektè bagay a pou tè ou wè 2022 sak pral gen la pitit humm 2022 manman pitit mare vant ou wè nèg yo gon bagay yap di w pliye si se rad sal wap pliye sak zorye sal dra wap pliye tou jete yo repliye.